E anpil fwa moun yo pa konnen lefètke ou se kretyen, Bondye ap fè tout amèvèy pou ou, Bondye ap fè tout bagay pou ou, Bondye planifye pou ou. Kote ke m janm di sa, o m ap fè laplèt nan men Bondye. Mwen naje, m ap naje nan men Bondye, m ap fè laplèt. E Bondye k ap fè tout bagay pou mwen. Wi, li bon pou ou naje lakay Bondye. Naje lakay Bondye sa vle di naje nan pawòl la, kite pawòl la mennen ou. Se sa sa vle di wi. Glwa se lapawòl. M pral fon ti lojik avè w, w pral wè se dlo, se la pawòl. La bib di o kòmansman etè la la pawòl. E pi li di la pawòl etè avèk Dye e la pawòl etè Dye. Don se si di Dye è la pawòl. E ki e pi li di la pawòl a ete fèt chè. Kès ki a ete fèt chè? Jezi. Donk Jezi è la pawòl. Èske nou la? Sa, li enpòtan pou w konprann sa. Lefèt ke pawòl la di fòk ou jere vi w, lòske w di w ap fè lape ak yon moun, sa pa vle di ke ou pa jere vi w non. Eee, a pa tande sa l ap di la. Bon, m ap fè laplanch nan men Bondye, w ap di li, Wi, w ap fè laplanch nan men Bondye, fòk ou jere vi w. Pandan ke w ap fè laplanch nan men Bondye, ilfo ke w konnen nan tan ke n ap viv la, ke lè resous son limite. Les ressources sont rares chers amis. Wi, epi ou gen anpil bezwen. Bezwen ou yo anpil. Bezwen ou yo anpil. Du fait que bezwen ou yo anpil, kounye a fòk ou pral gen yon mòd de vi. Ou pral gen yon mòd de vi. Gon fason ou pral oblije. Ou pral jere vi. Fòk jere vi ou. Yeah. Il est vrai que ou etidye jesyon wi. Mwen menm etidye jesyon. M te etidye jesyon. Men pandan ke ou etidye jesyon. Gon bagay li enpòtan fòk mwen diw, on ne devient pas gestionnaire, mais on est né gestionnaire. Ou al etidye jesyon pou w ka vin plis efikas nan travay sa, nan sa ke w ap fè. Men, lè w pa gen jesyon an dan w, ou konn al etidye l, men li pa efikas vre atravè ou menm nan lavi w. Nou di resous yo, kisa yo fè? De jou an jou, resous yo ap diminye. Men pa, wi, ap redwi. Pandan ke resous yo ap diminye, epi bezwen yo anpil, kounye a la, nou pral fè sa ki rele chwa. Chwa sa, kòman w rele l? Pran, pran le swen pou n tande sa m ap di a la. Ou konn gen 4 bezwen, men 4 bezwen sa yo priyorite pou ou. Yes, ou ap wè bon chwa ki enpòtan. Wi, e ti sa w genyen an, ti sa w genyen an, ou pa ka satisfè tou lè 4 bezwen yo. Son w grenn nan bezwen ou ka satisfè. Tande byen wi. Ti resous ke w genyen an. Bezwen yo anpil se vre, men pami bezwen ou genyen yo ki anpil, gen 4 ki enpòtan, gen 4 ki priyoritè. Gen kat ki fondamanto. Ou gen kat bezwen fondamanto. Donk, e resous ke w gen an, l ap pèmèt ou satisfè sèlman 1 de se bezwen. Kounye a, gen yon chwa ke w bezwen fè. Kiyès nan bezwen sa yo ou pral satisfè? Kiyès nan bezwen sa yo ki plis enpòtan? Ki plis enpòtan, trè byen. Kounye a la, ou pral fè yon etid, men byeneme, pou gade pou wè kiyès nan bezwen sa yo ki pli zenpòtan. E sa k pli zenpòtan an, se li w pral satisfè. Kounye a, yo rele chwa sa a ke w fè a, yo rele l yon chwa rasyonèl. Rasyonèl, rasyonèl, trè rasyonèl. Yon chwa rasyonèl. E, faut-il bien, mes bien-aimés, qu'on apprenne à faire des choix rationnels. Ki kesyon li ye? Oubyen se yon sijesyon? E Josefa li di, Si w di w ap fè laplanch nan men Bondye, epi Bondye ap gade w lè w wè menm rad pou ou poko retire sou ou, ou p ap antre nan dlo a, w ap neye. Alò, yon ti jan pli presize kesyon an. Eske eske se di ou di tankou gen moun nan ki pa gen lafwa sil di lap fon bagay lap bondye bondye ap fè tèl wout avèl epi li pa kwè nan sa bondye di la nan pwomès la eske se sa sè Stephanie ou kapab Si ou te kapab reprann kesyon pou nou sè Stephanie li ta trè bon lè li genlè li genlè. Revenue Se nou ki aprann konnen le plus enpòtan. Ok. Epi se se pa li? Uhmm. Wi se nou trè byen li di yon bagay ki vrèman bon sa sè Stephanie di a vre se nou pou ki aprann konnen. Ki sak plis enpòtan pou nou? Se nou ki konnen. Donk, ti resous ke w genyen an, se sak plis enpòtan an, ou kapab satisfè avè l. Donk, ou pral fè yon chwa pami lè enpòtan, e il fo, il fodrè idantifye le plis enpòtan. Donk, kòman n apèl, kòman n apèl, kòman apèl t on se chwa? On apèl se chwa le, un choix rationnel. Se la rasyonalizasyon. Ou fè yon chwa rasyonèl. Ou fè yon bon chwa. Pami tout sa ou fè, ou fè yon bon chwa. Pami tout sa ou genyen. Nou pa pran egzanp la pi fò yon lòt moun ki pale. E. Sa m te kesyon li te poze a se mwen te bay li, se sa li. Ok. E gon bagay ki enpòtan la, mè byeneme. Gon bagay ki enpòtan, nou pral pran yon ti egzanp. Ou gen, ou gen 100 dola. Ou bezwen televizyon ki koute 100 dola. Epi gon lòt bagay ou bezwen, ou bezwen yon telefòn. Ou wè kòb telefòn nan koute tou, 100 dola. Telefòn nan vo 100 dola. Ou bezwen yon televizyon, televizyon an vo 100 dola. Ou bezwen yon laptòp, Plat tot la vo 100 dola. Kounye a, m ta renmen poze nou kesyon, mè byeneme, m ta renmen kèyès k ap jwenn chwa rasyonèl la nan ka sa a? Ou gen sèlman 100 grenn dola, ou bezwen yon telefòn, ou bezwen yon televizyon, ou bezwen yon laptòp. Donk nan 3 sa yo, kiyès ladan yo w ap achte? Ki chwa, ki sa k ap fè yon chwa rasyonèl pou ou? Èske gen moun ki ka reponn nou rapidman? Li bezwen yon telefòn. Yon telefòn. Yon laptòp. Yon laptòp, yon televizyon. Nòmalman. Moun ki entelijan an wap nap tann repons lan nan menw nan chwa rasyonèl lan. Ki chwa rasyonèl? Ki chwa ki pi rasyonèl ou ta di chwa ki plis enpòtan ladan yo la paske se li se li pral rasyonèl la sa ki pi nesesè la kiyès ou tap pran ladanl. Donk kitel pou nou pou nou reponn, gon moun ki reponn wi. Trè byen. E sa yo rele chwa rasyonèl la? Ou fon, m kwè nap, nou konprann wi sa ki rele chwa rasyonèl la. Ou achte yon bagay, e sa w achte a, e li kapab, li kapab pèmèt ou kouvri lòt, lòt de bezwen yo. Gen moun ki pa konn fè chwa rasyonèl. Sa se yon chwa rasyonèl. Gen moun tou, mè byeneme, ki konn gen yon 200, yon 300 dola nan men yo, epi se dimanch, Le fait que se di men gen lòt moun ki pale ankò wi. Frè Jocelyn di telefòn nan tou. Wi, frè Jocelyn di telefòn nan tou, trè byen. E gon gon lòt bagay ankò nou bezwen wi, nan jesyon toujou, nan fè chwa rasyonèl, moun nan konn gen yon 200 oubyen yon 300 gen moun ki gen yon lòt bagay wi. Tout an tout di telefòn nan. Ok. E gen moun ki konn gon 200 goud ou 300 goud nan men nan dimanch. E pi ki sa l fè nan Beneme? L al nan makèt la li achte bagay li itilize tout 200 dola. Li fè yon gwo manje. Epi nan lendi, gen moun ki di yon bagay, ou pa gen anyen pou manje. E gade, toujou kenbe l nan men w pou l ka reponn kesyon w ak lan. Ou pa gen anyen pou manje nan lendi. Sa se yon absidite, sa vrèman absid. Ou pa ka ale pase tout madimen epi nan demen lendi an ou pa gen anyen pou manje, anyen pou bay timoun yo. Gen de moun ki pale la. Wi sè sefale di paske telefòn nan ka itilize ni pou televizyon ni pou laptop. Wi. E sè dimanche di li moun sa fou. Paske nòmalman vre si w pran tout sa w genyen ou depanse l nan yon sèl jou. Wi. Anpil fwa nou renmen aji konsa. E yonn nan rezon ki fè nou echwe. Nou pa di lòt bagay ankò wi. Nou pa di lòt bagay ankò. N ap aprann ou fè chwa rasyonèl. Paske sa yo enpòtan. Ou konnen, anpil fwa, moun yo konnen gen de bagay Bondye ka vin fè pou ou. Konsa tou gen de repons. Eskize, gen de priyè. Gen de repons Bondye tou ba ou l atravè emisyon an. Wi, tankou w ap priye, ou di Bondye, mwen gen tèl bagay, men fè m bon konn kisa m fè. Pa egzanp, ou a ou gen ou gen yon 30 ou 40 mil dola nan men ou. E ou ap viv Etazini, bon sitou Florida, si w ap viv Florida fòk ou gen machin. Ou gen nesesite yon machin. Ou gen 30 a 40 mil dola ekonomi. Ou poko gen kay. E machin nan ou bezwen l? Machin nan se pye ou, se pye ou li ye. Si tou nan Florida lè n ap fonksyone. Si tou nan Florida la avè l pral travay, avè l pral legliz, avè l pral nan makèt, tout avè l pou fè tou e tou e tou. Donk ou bezwen yon bon machin. Sa se sur ou bezwen yon bon machin. Men babi e tou ou poko gen kay. Men sou bon 40 mil dola. Ou ka pran tout 40 mil dola pou lage l nan machin, epi ou poko menm gen yon bon kote pou rete. Ou wache machin ou kache avè l. A, la a manke reflechi. E sa la nap pale w de foumi an. Foumi an byen reflechi li menm. Bon si foumi an ka byen reflechi, gwo moun ki pale, si foumi an ka byen reflechi, e nou menm ki se moun? Fò n ka byen reflechi. Yo fè pou fè anpil sitou mwa desanm. Wi kon moun ki di sa ankò ki di pa ankò. Yo toujou di demen ap vini ak kòb pa l. Trè byen. Kèt èst di sa? Sè Stefani. Wi, moun ki di demen ap vini ak kòb pa l la, woo. Panse absurde, panse absurde. Paske Kenbe mo ou pastè. M fòk m kenbe mo wi. Gloire a Jezi. Non m ap pran Sendo la pou li vre wi. M satisfè de sa l di a. Pase li gen 2 Sendo la pou l ban mwen m ap tou ba Sendo la pou mwen. Sonye Stéphane, sè Stéphane ou gen 2 Sendo la pou ban mwen m ap tou ba w Sendo a ladann. Non sa vrèman, sa vrèman bon. An nou pran tèks la, m byen, m byen, m byen kontan sa l fè, sa l di a. Matye chapitre 6 Matye chapitre 6 Chapitre 6 De demen ora swen de li menm Nan demen ora swen de li menm nan Si w pa planifye Ou pa ou pa fè de chwa rasyonèl pou demen an Pou l pran swen li menm nan W ap tonbe nan tèt chaje Tèks la di nan vèsè 31 an Matye chapitre 6 e sa jistis, e toute sè chôz vou seron done pardesi. Epi di, Ne vou zenkete donk pa du landemen, ka le landemen ora swen de lui menm a chak jou sufi sa pèn. Sa, sa, li reyèlman enpòtan. E sa m kontan paske dèfwa m konn panse pou m bay esplikasyon tèks la, Epi sa pa janm fèt pandan ke sè Stéphanie ap touche l la nan kad jesyon dè resous n ap fè, n ap pale. E pa bliye sijè ke nou genyen an se jesyon dè resous. E ka lè resous son ra, lè resous son limite. Faut-il penser à gérer les ressources e nou tap pale e de sa men byen eme Vincent Stephane di nou fon ouvèti la li fon sijesyon ki vrèman e ki vrèman bòn e bon kesyon Fedwa Zodi, yo konn prete pou fèt, lè fèt fini yo dwe. Wi, Epi m pa konn si n ap tande menm eleve li pran kay li li ipoteke li ala li bay kay la nan ipotèk epi pou l fè kominyon l fè gwo bagay vre epi li pa li pa menm li pa menm ka peye ipotèk la epi labank vini envite moun epi aprè demen si Dye vle labank vini labank pran kay la labank yo mete deyò sezi l paske se pa t yon chwa rasyonèl li te ye epi li pa t primòdyal vrèman Ou fèt ou ka fè. Ou si w vle l ou ka fè l men ou pa kapab. Ou fè le peu ke w kapab. Wi poum nan pwòp pwòp kay li kote l rete kote l dòmi epi pou wè w gen kay ou gen ti pitit ou gen timoun kounye a pou wè yo mete yo deyò kounye a ou pral anfème kay e si sa te bon pou ou ta jwenn kòb pou te fè kominyon an epi si kominyon si kominyon pat ka fèt avè w se kay wap ka anfème nou ka konprann mèt de menm jan. Nou ka konprann. E an nou pran dosye sè Sevanie an. Sa li reyèlman enpòtan, m konprann anpil moun ap di l e le lendemain il aura soin de lui meme. E tèks la di ne vous inquiétez donc de rien non chèche premyèman le Royaume des cieux, sa vle di tout les autres choses vous seront données par dessus. Se verite l ye, men nou toujou bliye lè kredi sa nou gen patisipasyon pa nou pou jwe, ou gen patisipasyon pa w Si Bondye ki te fè nou fè sa n pa vle fè, sa n pa deside fè, gen kèk bagay nou pa t ap konnen l. Gen yon moun ki prale nan. Mwen deja monte li. Don, e, n ap eskize nou mwen byeneme, e te kon yon ti pwoblèm teknik, e nou fikse li. Don, nou remèsye tout moun ki toujou rete branche, e nou konnen toujou. Nan afè imen, afè imèn, li toujou gen ti enkonvenyan. Donk, nou eskize oprè de chakun e chakinn. Donk, nou nous avons fait quelque chose, nous allons continuer avec notre sujet, les ressources sont rares. Wi, nou t ap pale de sa sè Stéphanie di an e. Kote ke moun yo di, yo pran tèks ki di ne vous inquiétez de rien oubyen e e yo pran tèks, yo pa pran ne vous inquiétez de rien non, yo pran tèks kote ke e Kris t ap pale e Kris di konsa ke e chèche premyèman le Royaume des cieux et sa jistis e toute les autres choses vous seront donnees par dessus. Se verite, se yon verite li ye men kòm je disais tantôt, Vous aussi et vous devez et participer activement et Bondye be pap fè anyen san ou men Jezi Bondye pat kreye nou robo men beni li e si Bondye te kreye nou robo e gen de sitiyasyon nap travèse jodia nou patap travèse yo men Bondye pa chwazi fèl konsa Bondye pa chwazi pran glwa nan men robo men Bondye chwazi pran glwa nan men des humains E glwa ke wap bay Bondye a se yon glwa delibere li ye. Lè m pale de glwa delibere, se yon chwa ke w fè, ou chwazi pou glorifye le non de Dye. E donk, e lè tèks la di sa, ou gen patisipasyon pa w. E sa fè gen anpil moun ki toujou panse ke yap rete konsa pou Bondye ap fè yon seri bagay nan lavi yo. Non e Bondye e la bib di nan Romain chapitre 3 nous sommes ouvriers avec Dieu e dame nou konprann sa nous sommes ouvriers avec Dieu e le fait tex la di nous sommes ouvriers avec Dieu se se di nap travay avec Dieu e gen moun ki fè travay pou Dieu que vous et moi nous devons faire et nous devons choisir de travailler avec Dieu et non travailler pour Dieu et donc quand le texte. Il ya des gens il ya des gens qui ne savent pas faire la différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Oui oui gen moun ki pa konnen sa vreman et lòt travay wi m te esplike l lòt travay avèk Dieu mes bien aimés Non sèlman w ap benefisye sa sou tè a kote ke Bondye ap remine w, l ap ba w yon salè, Bondye ap beni w, men ou gen pou w fè lavi etènèl. Èske legliz la tande? Ou gen pou w fè lavi etènèl. Men lè w ap travaye pou Dye, ou pa panse a lavi etènèl. Lavi etènèl pa twò enterese w, sa ki enterese w se sa w ap jwenn sou tè a. E nou pa p di e bagay yo limite pou ou. Ou sèlman wè gras sou tè a, men ou pa wè. E nou remedye a sa. Donk ou kapab monte, ou kapab patisipe, ou kapab toujou poze kesyon yo. E lè gen menm e gon moun ki leve men l, li di. Msye Stéphanie la, frè Joacin la. Lòt zanmi pa nou yo, sè Kerline. Sè Kerline la. Mwen la, li la, li la. Mèsi. Zanmi ki la yo ankò pataje li voyel ba yon moun paske li bon pou pataje non sèlman la parole de Dieu epi gen de konesans tou ke moun nan ap akeri pandan lap tande emisyon ti koze sou reyalite kretyen paske se pa tout bagay ki se pa tout dosye ke yo souvan touche nan asanble yo alò nou menm nou jije nesesè pou nou pataje anpe de sa nou konnen avèk ou. Silvouplè pataje e like a la gloire de Dieu. Ok nap raplew ke resous yo yo pa anpil e mwayen yo pa anpil men sa ke ou bezwen konnen avek un faible mwayen ou kapab realize beaucoup de choses. Chè dimanch nou pa wèw. E nap raple yo avek un faible moyen ou kapab realize beaucoup de choses. Dakò. Wi. E anpil fwa moun pa konprann. E se yonn nan rezon mes bien-aimés e nap raple yo de kè li tap pale avek Zerobabèl, kisa li te di Zerobabèl? E Ne meprisez pas le faible commencement. Kòmansman. E li di se nè ni par la force. ni pa la pwisans, men se pa Lespri, di Letènèl dèzame. E sa pral fèt nan lavi w, bon se yon bagay ki pral fèt, se pa pwisans, se pa fòs, se pa kapasite, men se pa Lespri, e di Letènèl, pandan Letènèl pral entèveni. Men, ki sa w bezwen konprann? Pandan ke Letènèl ap entèveni, men byeneme, Bondye di Zorobabèl, pa meprize fèb yo kòmansman, Bon bagay m pral di la. Nòmalman li pap ka, li pap kapab fèl paske Dye et espri, pou espri a manifès fòl fòl pran plas li nan yon moun non kè poul kapab poul kapab aji. Bon bagay m pral di la, sa pral fè pale anpil. E Dye se Dye li. Nou gon gran Dye. Nap sèvi yon gran Dye tout pwisan. Yon gwo Bondye. Bondye gwo Bondye, Bondye enkonparab. Il n'y a point d'autre Dieu Comme le Dieu que nous servons Dieu est incomparable mes bien aimés sa m konnen nou konnen l il y a point d'autre de Dieu il n'y a point d'autre Dieu dans la dans dans sur la terre dans les dans les cieux personne comme Dieu oui personne n'est comme Dieu personne n'est comme Jésus Jésus mwen rele m nan men nou konprann sa men ou wè jan Bondye gwo Bondye a ou ka bloke nan lavi. Sa son sujet de discussion. Ou kapab bloke Bondye nan laviw. Bondye kapab gen plan poul fè yon bagay pou ou chak tan pral fè nou blokel. E nan jenèz chap pitre 6 de chapitre 6 a chapitre 8 letèl di lespril ap lite avèk lòm. M ta renmen konprann. Depi lè di lespri l ap lite avèk lòm, paske l ap kominike lòm yon seri de bagay pou lòm fè men lespri l ap batay lòm paske lòm pa dakò. Ayiti ou ka bloke Bondye nan lavi w. Gen kèk bagay Bondye bezwen fè nan lavi w ou pa ba Bondye wout kote pou l pase, ou pa ba Bondye plas Jan. Jan Bondye gwo Bondye. Alò, lepli souvan, moun yo toujou gon, gon, gon slogan ki di, Sa Bondye sere pou ou an. Wi, lavalas pa ka pote ale. Lavalas pa, pa ka pote ale. Men si e sèlman si ou nan volonte Bondye. Nan volonte Bondye. Paske, les promesses de Dieu sont toujours conditionelles. Kondisyonèl, kondisyonèl. An nòmalman, lavalas ka pote l ale, l repote l ale ankò, èske ou rete nan plan de Dye? Wi. Èske ou aplike tou? Èske tout sa Labib mande pou nou swiv yo, demach ki pou fèt pou n kapab reyisi, èske nou ladan l? Alò, gen bagay w ap tande la, w at konn tande, ou ka di, O! Kote pastè sa soti a bay sa yo l ap di a la? Mwen depi m piti m konnen m leve, m toujou tande yo di sa Bondye sere pou ou, pa gen anyen k ka fè w pa sa. Pa sa. Wi sa yo di yo la se vre, men ou bezwen konnen tou ke pwomès Bondye yo, yo tou gen kondisyon ladan yo, e se sèlman si ou respekte prensip yo. E konsa l ye. E bondye gen gwo bagay li pral fè nan lavi w vre wi men si e sèlman si w rete nan volonte de Dye si e sèlman si w rete nan le plan de Dye eske legliz la la nan legliz la konprann paske nou te di w sa wi gen de bagay w abitye tande men w pral tande lòt bagay atravè emisyon sa Kote ke ou pral di woy woy woy woy m pat konn bagay sa non hey kot pase sa ye. Fò m al fè rechèch wi fò w fè rechèch n ap ba w vèsè n ap ba w vèsè pou n montre w sa ke n ap di w yo e ou bezwen konprann yo e sa pral pèmèt ou mye sèvi de Dye ou pral yon bon yon bon sèvitè yon bon enstriman ou pral yon enstriman itil ou pral yon sèvitè itil anmè byeneme e Ou pa bliye te gen de vaz dò, de vaz itil. Ou pran yon vaz itil, mè byeneme. M bezwen nou konprann sa. Ou pran yon vaz itil lakay Bondye. E lòske ou dakò pou ba tèt ou fòmasyon, wi, nou t ap pale, nou t ap pale de resis yo, resis yo ra, mè byeneme, e nou bezwen entèveni, nou bezwen fè sa k rele. Nou bezwen fè yon jesyon de resous yo. Li enpòtan pou n jere resous yo, pou n konnen ki sa n dwe fè. Nou dwe fè yon kalkil de chwa ke n ap fè. Nou te di sa deja, paske ou bezwen fè de chwa ki rasyonèl. Elbay de chwa rasyonèl la, yon chwa k ap ba w rezilta bokou plis efikas, e mè byeneme, yon chwa k ap ba w rezilta ki satisfezan. E anpil fwa, anpil fwa. E nou konn fè dè chou a e pou n fè moun wè e m kwè vrè sèvitè de Dye an, yon moun ki rasyonèl, e nou pral konprann kounye a, n ap mete n ap mete mo a an evidans, wi, yon moun ki rasyonèl e gen de chwa w p ap fè l. E gon e gon moun ki pale, gon yon moun ki rasyonèl men de depans tou pap fè. Gade pwen kisa moun nan di. E nou pral de de kretyen rasyonèl men byeneme. Nou pral nou pral kenbe ti slogan sa a. Mwen m se yon kretyen rasyonèl. Mwen m se yon moun ki rasyonèl. E gede depans tèt chaje m pa fè non. Gwo bon sans fò wè humm sa m pa depè. Si m viv konsa m pa pral nil pa. Si m fonksyone konsa m pap reyisi. Paske s on gaspiyaj. S on gaspiyaj e moun ki rasyonèl egalman pa fè moun wè pa viv pou fè moun wè. Moun ki rasyonèl li pap achte yon bagay pou l fè moun wè l posede tèl bagay. Moun ki rasyonèl l ap fè dè depans k ap benefik pou li, dè depans k ap pèmèt li avanse, dè depans k ap pèmèt li grandi, dè depans k ap pèmèt li pwogrese, dè depans k ap pèmèt li pwospere. Pandan n ap pale depans lan, nou gen bagay nou pral di sou depans lan, nou poko ka di l kounye a, paske lè a ap rive, atè nou ap tèmine a 9 è 30, N ap tèmine a neuvè trant e nan pwochèn emisyon e tou note pou nou depans o ou te mete l ou te mete l ok ou te mete li e n ap pran depans tou nou pral pale de richès nou pral pale de depans li reyèlman enpòtan pou nou konn bagay sa yo fò nou konnen yo e sa pral pèmèt nou sèvi Bondye byen An nou pran egzanp Lo avèk Abraram. Kiyès Letènèl te rele, Lo oubyen Abraram? Abraram. Letènèl te rele Abraram. Èske Letènèl te di Abraram vin a moun? Non. Letènèl pa t di Abraram vin a moun. E se Abraram ki te fè chwa pou l te. Mennen neve li Lo paske li te òfelin. Wi, answit li te mennen madanm li. Se yon bagay ki ta fè nòmal, li t ap toujou al a madanm li. Men li pa t gen pou devwa pou l te mennen Lo. Lè yo rive Kanaran, Letènèl remèt Abraram Kanaran. Kounye a, Abraram di Lo, Tande bagay la wi, Abraram di Lo, Si w pran plenn, m ap pran montay, si w pran montay, m ap pran plenn. Men, lè w gen sa k rele gwo bonsans, gwo bonsans yo sipoze di w, èske se ou E wap vin men kotem la ale oubyen si w pran se ou e ou menm pou ki di w si w pran plèn nan map pran montaj si w pran montaj map pran plèn nan ou paka kouri fè chwa avan moun vin mennen w nan pi sa k fè lè w chwazi pi bon kote a pi bon kote a bon moun ki di w li di w yon gwo bagay. Bann pyès epil wi. Kisa l di? Pas, mwen gen yon temwanyaj 2020, gen yon moun ki te di poukisa mwen pa achte bèl rad ak sandal epi mwen t ap jere yon lòt bagay, se septanm 2021 moun nan reyalize m t ap jere sa ki te pi enpòtan. Di kiyès la? Sè Stéphanie. Ok, se sa y ap di, y ap di bon bagay. Wi se nòmal se nòmal se nòmal mwen byeneme Ou priyorize ou priyorize sa ki enpòtan. Wi moun ki gen gwo bon sans lan li rasyonèl li rasyonèl e lè w gade lo pat rasyonèl men lo pat rasyonèl lo peye lo peye irasyonalite l Paske lo pat rasyonèl l te irasyonèl. Lè w irasyonèl tou w ap fè vye chwa. Lè w irasyonèl tou w ap pran move desizyon. Ou tou ap fè fo mouvman se w ap fè chwa pou fè moun wè, w ap pran desizyon pou fè moun wè. Epi ou vivan anpil, lè w irasyonèl ou toujou vivan, w ap toujou ap fè moun kou. La Rudy irasyonèl la, l tou ap pase pou anba afè kou anpi li pral li pral li pral peyi sa li pral echwe pi devan. Moun ki irasyonèl pa mèt ti kòl piti l tou ap ouvè le kòd devan. Anyen l pa genyen, l pa gen anyen nan pòch li, poutan yon ekip kòb monnen ap souke nan pòch li, e konbyen kòb li genyen, e de kwa dan l genyen aprè se lòt yo e klou yo ye. Klou, klou avèk adoken, de grenn adoken l gen nan pòch li, rès yo se klou. Donk e konsa moun ki irasyonèl la ye, li pa kanpe sou anyen. E m t ap di yon bagay ankò wi de gwo bon sans. E lè w gen gwo bon sans, gon moun ki te fè w byen. En, m di gon moun ki te fè w, ki te fè w byen. De, gon moun ki te konn fè w anpil byen. Epi jodi a l vin fè w yon bagay ki pa bon. Epi gwo bon chwa wap fè a lè 2. Wi lè w rasyonèl ou pa met sa pou li fè pa bon devan w non sa met devan w. Ou mete byen l yo. Ou mete pi byen l yo wi sa te konn ap fè w la. Twò byen. E gen moun tou son grenn byen l te fè w grenn byen sa vo on milyon. Son sovezon jan kreyòl la di a. Kreyòl la di son sovezon. Men lè w rasyonèl moun sa fè w bagay ki pa bon Ou met devan ou met devan sa l fè ki bon an epi w choute sa k fè l pa bon an epi w pa ou fè bouch ou pa trennen pou pa aji mal. N ap pale de bon sans, yon frè oubyen yon sè gen yon pwoblèm ou te gen yon ti yon ti ekonomi e se sèlman li menm ou te genyen alò kisa ki èske kisa bon sans ou ka di w fè nan sans sa se sa w vle di? Wi nou te di sa wi avèk fèb mwayen ou ka panse gran pa bliye fèb mwayen ekivo a fèb kòmansman lè w gen fèb mwayen wap gen yon fèb kòmansman men gen moun ki pa dakò kòmanse piti e kisa k li di si vous êtes fidèle en peu de chose Dieu va vous confier beaucoup plus de choses. Si ou fidèl nan ti bagay yo, Bondye pral pral pataje ak Bondye pral ba ou gwo bagay. Donk, se nan ti bagay la pou kòmanse pou Bondye konnen ou konn jere. Men mezanmi! Li di, li di, li di konsa ke e kal grav e se e se wekou fanmi an. E kankou ti kòb lan, ti kòb lan se sèl li gen an, ka moun nan, yon frè oubyen yon sè ki an difikilte vin kote l, e ka moun nan gra, e ti sa l gen an se yo pou fanmi an. Ki sa l dwe fè par la? Eske l dwe rasyonèl oubyen l sipoze irasyonèl? Non, li pa ka irasyonèl, nou di irasyonèl pa bon. Irasyonèl moun k ap fè move desizyon, k ap fè move chwa. Li sipoze rasyonèl. Lè w rasyonèl, yon moun ki di lòt bagay. E yon moun ki rasyonèl, l ap aji menm jan avèk Tsunamite la. Si se ou, li frape pòt nan moman an. Si se ou frape pot lanmou mwen kisa ou fè. Ou gen yon bagay ki senp, moun ki rasyonèl ap aji menm jan avèk vèb Sarepta. Amen. Ou gen bagay yo nan bib la, tout bagay yo nan bib la wi. Yes, alelouya. Vèb Sarepta te gen yon ti zing bagay. Yon ti pen, yon ti kras farine ak yon ti kras lwil. Yon ti kras lwil pou viv pou li menm avèk pitit li yo. Li bay avan, kiyès li bay avan? Li bay Bondye avan. Li prepare yon ti bagay pou Bondye avan pi ti rès la ki rèl prepare yon ti bagay pou li menm a pitit li. Alò se sa anpil kretyen pa ka konprann, gen de aksyon ou poze devan Bondye e le mo se di ou ou ou ou ou rale ou ou foure men ou nan pòch Bondye oubyen ou souse tete Bondye e se la li ta sanse li ta sanse gen plas li wi men an reyalite nou pa souse tete Bondye vre non paske la bib di Dieu Fidèl Dieu souverain, li fè gras a ki il veut. Gen moun se pou yon bagay li fè pou Bondye beni l. Se pa paske l fè yon aksyon k fè Bondye beni l. Bondye chwazi tou natirèlman pou l fè l gras. Wi, fò n pa mete de kote la souverènte de Dye. La souverènte de Dye, se sa. E nou pa mete de kote la souverènte de Dye. Epi menm lè nan Dye nan souverènte li fè w gras li beni w, si w pa jere benediksyon an, w ap pèdi l. Si w pa rasyonèl, w ap pèdi l. E Lesenyè pa vle gaspiyaj. Nou te baw egzanp lan Bondye pa Bondye pa pa la fè gaspiyaj. 12 panye de pen aprel fin bay dè milye de fam e dòm e danfan. Kredi ranmase tout sak rete. Tout rès ki rete. Tout ti sak rete lè w ranmase li bay 12 panye a remake mè byeneme 12 panye e 12 panye sa yo te ranpòte yo yo pat kite yo. Donk Bondye pa Bondye pa nan fè gaspiyay moun moun ki renmen fè gaspiyay pa rele tèt ou sèvitè se si si moun wap sèvi a pa nan fè gaspiyay ou pa ka fè gaspiyay ou menm. Nòmalman ou pa ka sèvitè Bondye pou w nan gaspiyay tèlman gen moun ki nan nesesite si kote w ye a pa nan le bezwen mete pye w deyò pran lari a chèche kote k gen nesesite plen moun ki nan nesesite kalkile wap gaspiye epi Yon lòt pati menm ap mouri. Alòske si w te fè travay la an kalite de kretyen, se sa k fè pral gen sezisman nan Matye 25, lè mesye yo pral parèt devan Kris, pastè, pou yo di, Senyè, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons ceci, nous avons cela, Senyè ap di yo, Ôtez-vous de devant de moi, soti nan mitan m nan, soti devan m nan, paske nou pa t gen charite, wi, nou pa t gen charite. Alò, nou p ap antisipe nan sa n ap di a non, n ap rete nan sijè a kote pou nou rasyonèl, pou nou jere byen l. Ou ka pa pale, pa fè sa sou emisyon an, emisyon an li vrèman enpòtan. Wi, nou rete sen minit, fò n jere tan an tou. E tout moun ki satisfè, tout moun ki renmen sa k ap di yo la, n ap tann ou. Alors, de ce fait, chers amis, m panse ke nou konprann ase rezon pou nou jere sa nou gen nan men nou. Enben, e, e, m te di w yon ti, yon lòt bagay ki pandan Valeman ap pale a, menm nan afè zanmi, ou bezwen rasyonèl wi antanke sèvitè de Dye. Pa bliye non, l ap kreye ti slogan sa a, m se yon sèvitè rasyonèl. Amen! E gen yon moun ki pale la wi. Gen yon moun ki di amen. Wi, menm nan afè zanmi, Imigre rasyonèl. E kòm nou di rasyonèl la, gen moun vrèman, e pale ou pale avè l li pa ka zanmi w lè w rasyonèl, paske se yon moun k ap fè w fè bak. Lè w rasyonèl moun sa a, ou pa ka byen avè l. Moun nan pa gen ide pozitiv, tout sa l di. Moun sa a tou ap plenyen. Li tou ap plenyen, li tou ap kriye. Moun sa a tou ap plenyen, se yon moun ki pesimis, li toujou wè bagay negatif. Negativite tou parèt devan l. Gen moun pozitivite, pozitif la pa janm parèt devan l. Se negativite tou bay devan moun sa, si w se yon derasyonèl moun sa pa ka zanmi w. Moun sa pap pèmèt ou ale de lavan, moun sa e rale w ap rale w fè bak. E lè w rasyonèl, ooh! Mèsi Bondye pou tèm sa, pou eksperyans sa l ban mwen an. Mwen menm tou m pral pale, m pral pale a tèt mwen tou. M ap kontinye pale a tèt mwen. Wi, m ap kontinye pale a tèt mwen, m fè tèt mwen konnen m se yon sèvitè rasyonèl. Lè w rasyonèl pou w fè de chwa rasyonèl. Wè konsa sa vle di fè chwa rasyonèl la pou w fè meyè chwa a, pi bon chwa a. Donk mwen byeneme, e, e, yon, lè w rasyonèl, menm nan zanmi w, ou, ou rasyonèl. Ou pa ka byen a tout moun. Ou pa ka byen a tout moun. E nou pral di yon lòt bagay ki, ki vrèman enpòtan. Gen de moun, lè w rasyonèl, gen de moun fò w wè E siksè a travè li menm personal bro. Yeah. E zafè gen anpil moun ki fè erè sa yo. Gen anpil moun ki fè erè. Gen de moun yo meprize jodi a pi demen si Dye vle yo paka pa devan moun sa yo vin wont. Paske moun sa tèlman vin leve men ou pat wè anyen, ou pat wè lavi nan moun sa. Men te gen lavi. Gen moun deyò yo pòv. Li ta gen yon bèl rad. Li gen soulye chire. Cheve l pa twò agreyab. Men anndan l rich. Pa konsekan, gen moun deyò yo rich, men anndan yo pòv. N ap pran de twa pòt la tou. Paske, nòmalman, ou pral suiv ide moun sa a. Ou pral suiv tanperaman li. e fason l panse l w ap kapab dekouvri sa nan li reyèlman paske gen moun tou natirèlman li gen yon bèl li gen yon bèl aparans men ofon nan sèvo l a lenteryè de li menm pa gen anyen de pozitif. N ap pran moun deyò l rich Sè Stephanie di amen 3 fwa pas. Amen 3 fwa nou pataje li nou pataje yo nou pataje yo ok wap pale de vizyon la pas. Sa se ki. Sa se frè Joacin. Vizyon an ladanl tou men Ki pa ki pa konnen moun nan. Ki pa chèche konnen moun nan. Li pa wè li pa wè lavni an. Li pa wè anyen ditou. E map map di nou sa, e mè byeneme, sa nap di la li tèlman enpòtan, m bezwen mete aksan sou li pou aprann kòman pou viv a moun. Paske lè w rasyonèl gen yon jan w viv a moun. Gen de moun je gen de moun, moun ou wè li ye jodi a pa moun sa l ap ye demen si Dye vle. Amen. Ou pa konnen. E pou je de moun ke w wè li jodi a la ou meprize l, ou pral regrèt demen. Wal regret jan w te meprize moun sa pase wap non sitiyasyon se moun sa ka fon bagay pou mwen w paka parèt devan l jan w te ou te meprize ou te imilye l twòp eske li tap tande wi nou di gen moun deyò yo rich kòman anndan yo ye anndan yo pòv anndan yo pòv nou di men ki premye kat premye kategori gon premye kategori moun ki deyò rich anndan l pòv moun sa ap viv mal L ap mal manje. L ap mal dòmi. L ap mal dòmi. Malgre l gen posibilite nan men l pou l ta fè tèt li lwazi. Li gen anpil kòb. Men li pa fè tèt li lwazi. Poukisa? E ou ka remake tou, w ap jwenn moun sa yo, kè yo pa janm kontan. Wi. Paske lè l sonje kote l te soti, li bay pou sa k nan men l lan fini. Li trete vi l mal. Alelouya! Li trete vi l mal. Men moun nan pa konnen se sa k nan men l lan pou l fè sa k nan men l lan pwospere. Pou fè sak nan menl nan valwa, pou fè sak nan menl nan fruktifye, sa sal panse, li pa panse se sa poul fè, menl fè menm jan avèk nèg te gon grenn talan an, li pwèl foure l yon bò tou tè, poul pa pèdi, poul pa fini, gen moun sak nan menl nan li pa vlel fini, le fèt ke li pa vlel fini, pou nal viv mal, sa yon kote kategori moun deyò wi. Eske se yon pwoblèm li ye tou, lèw panse, se la, sou planifye vi ou, Le demen aura soin de lui meme. Non paske moun sa pa gen vizyon. Pa gen vizyon vre. Moun sa pa pap panse, moun sa pa pap kreye, moun sa pap fè pwogram, moun sa pap planifye. Nou gen yon dezyèm gwoup moun, deyò ou rich, anndan ou pòv. Ki moun sa yo menm Emilie? Se moun E paran mouri kite yon pil byen pou yo. Paran Zola mouri kite makèt, kite ponp gazolin, sa ankò? Kite gwo stò, gwo biznis. Tankou m gon egzanp, gon jèn gason k ap viv Bwouklin, e mè Byeneme, e manman l mouri kite yon bilding pou li, pil apatman. E nou kapab pale de sa tou, yo konn ap di nou sa, gen yon seri de gran, gwo sta Hollywood, gwo sta Hollywood ki te Hollywood k ap viv Kalifòni, e mè byeneme ki t ap ki te nan kay ki koute milyon dola, kounye a yo vin omlès. Omlès yo nan lari. Sa vle di deyò moun sa rich men anndan l pòv. Bon m di w bagay wi. M toujou gen moun jwenn moun gen menm talen paske anndan m toujou rich. Depi anndan w rich w ap jwenn moun ki pa vle w. M pa janm aksepte pwopriyete anndan m fòk m toujou ap batay tèt mwen pou sa ki rele povrete a m pa bay lanmen avè l. Sa k fè povrete di dyab tou. Yon moun ki aksepte povrete menm lè w ap sèvi Bondye se pa ke w pral fè sa k pa sa pou w soti tèt ou pou w vin rich non. E pa menm segondè non. E pa segondè a paske chak ou bezwen machin pou soti, ou bezwen machin pou al nan londri, ou bezwen machin pou al nan makèt, tout bagay nèt. Konprann? Kounye pou m akoz fwa kretyèn mwen pou m kanpe kategorikman pou m di, oh Jezi m te deja ap mennen m nan syèl m pa bezwen machin. Sa se ipokrizi vre. Batay bezwen primè yo ye e bien aimé, manje bezwen primè a se premye bezwen yo ye, kote pou rete bezwen primè, e sa fè nan yon peyi serye Non peyi ki gen ki gen yon lidè rasyonèl, ki gen yon prezidan rasyonèl, e moun rasyonèl k ap viv ladan yo, bagay sa bagay sa yo se bagay rasyonèl yo yo sipoze gen yo. Se bagay kotidyen nou toulèjou. Wi. N ap pran n ap pran tèm sa a men byeneme, rasyonèl, la rasyonalite M son sèvitè ki rasyonèl, gen de bagay rasyonèl fò m genyen. Ou sipoze gen yon bon machin, ou sipoze gen yon bon kay pou rete, ou sipoze ka manje, sa se de bagay ki rasyonèl yo ye. Sa viv byen. Wi, se bagay ki rasyonèl yo ye. Planifye pou w reyisi, planifye pou Bondye akonpaye w. Paske tèlman Labib, Labib klè! Lè Bondye rele w kòm kretyen, li pa rele w pou w mennen yon vi de mizè pèpetyèl. Kris di konsa, lè Jozèf rive lakay Potifar, La benediksyon te fè ki sa? La konpanye a. Letènèl beni èv men li, tout sa men l manyen li pote fwi ladan l. Kòman w pral di m, mwen menm si Bondye desi, si kankou mwen planifye vi mwen, mwen fè de chwa rasyonèl, epi Lesenyè ap vizite m l ap lage benediksyon l sou mwen pou di m sa ap fè m pa sove? Nan ki bib ou jwenn afè depi on moun rich, depi on moun gen mwayen pou l fonksyone, on moun ka ede moun, moun nan ka manje, l ka met rad sou li, e se se li pa kretyen pou sa? E nou gon pwoblèm e sitou nou menm ayisyen e e tankou m pa konn se bagay tankou kòmsi mizè bon zanmi nou. Tankou tèlman mizè bon zanmi nou ou jwenn anpil menm lidè anpil pastè jwenn konsa Pou Jezi aksepte moun nan, fò l vin legliz la, bò tèt li yon seri de grenn pwav. Menm yon ti jèl li pap mete. Ann tou fè yon ti rantre nan sa, n ap ouvri yon parantèz la. Menm menm menm menm yon ti jel li pap mete bò tèt li poul kouche ti chevel fè ti figil byen bèl poul poul pase yon ti plumeau nan figil fè figil jay li sil fè sa li atake kretyèntel li pa kretyen mezanmi kote nou vin avèl pou ou pou ou santi wap mache nan bon legliz se lèw wè tout moun ap chante senyèm pa gen pèsòn oo senyèm pa gen pèsòn epi deran dlo deran larim kris ki bondye sa kri jezi ki bondye nan nivo sa wi Nou redwi, nou redwi levanjil la. Si nou te konnen se mal nap fè tèt nou, nou tap chanje de konsepsyon. Se pa paske pou mal legliz, se lèm mete vès, on vès, on vès ki twòp pou mwen, mwen ka foure nenpòt 10 moun ladanl, 10 moun ladanl men si, sim mete on bèl, on bèl tèt vès sou mwen, m peche, sè sa pa nan sanktifikasyon. Li di, Nou gen vye mantalite yo toujou di y ap mache a pye pou Bondye kòmsi yo bliye si Bondye te kreye tout sa n ap gen bezwen avan li te kreye lòm. Se vre, li te kreye tout sa n ap gen bezwen vre. Sa se yon mantalite absurde byeneme. Fò n chanje l, chanje li. Pataje emisyon sa paske anpil moun ap konprann. Se pa fòm ou pran an ki fè w sèvitè Bondye. La bib di tou m pa vle antisipe m kite liv nan non. Se pa fòm ou pran an, men se lè w rasyonèl. Epi fò w fè l nan vi espirityèl ou. Fò w rasyonèl nan vi espirityèl ou, fò w fè l tou nan vi fizik ou, nan vi materyèl. Alò, mè Bien-Aimé, n ap eskize nou. Lè w se sèvitè ki, yon sèvitè de Dye ki rasyonèl, ou sipoze kite tande de lidè ki rasyonèl. Si w rasyonèl w ap tande de lidè irasyonèl, y ap rale w nan irasyonalite a. Y ap rale w desann, w ap desann, w ap desann. Nòmalman gen moun, pastè, gen moun ki di w Li pa ka tande tout predikatè. Gen, gen, gen, gen, gen kretyen ki mal konprann, k ap di li pa gen imilite. Sa pa kesyon de imilite. Se pa imi, la, la pa yon kesyon d'imilite. Paske la parole est puissante. Anfen, gen de moun w ap tande. Pawòl l ap tande, l ap fè efè sou ou. L ap fè efè sou ou. Ou pa ka vin chita. Ou s on moun ki rasyonèl, ki renmen, ki, ki, ki trè, ki trè pozitif. ki vle avanse, ki gen yon ide pou fonksyone byen, epi w pral chita devan yon moun k ap, ki swadizan di l ap preche pawòl Bondye e l ap plenyen tout lajounen, l ap kritike tout lajounen, li toujou wè defo tout kote, gloire à Dieu, li wè defo tout kote, l wè pwoblèm tout kote, epi ou menm ou pral dakò pou w mache avèk moun sa a? Ou pral dakò pou chita devanl pou aprann? Li pa gen pou ou. E sak fè gen de pastè ki konn pastè men gen lidè nan legliz la gen lidè gen li pa pastè pou tout moun. Jan frè Jacinthe di a pa bliye like la avann desann epi patajel pataje pou lòt moun ka tande bon bagay sa yo nou bezwen lòt sèvitè ki rasyonèl nou men de sèvitè rasyonèl akonpanye nou nan rasyonalite nou e paske e men byeneme Nap profite voye yon gwo kout chapo nou respekte yo fè travay la louvri zye pèp la menm jan Jezi te di Pòl te di a Timote anseye pèp la egzòte pèp la bay pèp la fòmasyon nesesè paske ou gen ou gen kont randi pou al bay. Gen sèten lidè kap anseye moun yo koko lè moun yo ap fè tèt yo pase mizè yo koko lè se ap sèvi Bondye. Se ap sèvi Bondye. Nap pran egzanp nap pran egzanp avan m tèmine m pral pase pale m mwen pou m tèmine Gen moun ki panse lè w, tout tan m ap tande w ap di sa, gen moun ki panse lè w pral nan misyon, si w pa pran yon vye kamyon bwa fouye, kote ke yon pye anlè, yon men koke, w pa jwenn plas, epi pou machin nan ba w 15 pàn avan rive kote w ye a, pàn kawotchou, pàn sesi, epi lè w al bagay yo, ooh! Mwen bezwen pou misyon, misyon an la tire tire, misyon an djanm. Woy woy. Wo, Bondye monte la rèv nan misyon. Alò. Machin nan pàn 15 fwa. Otrefwa lè m pat lè m pat gen ase de de de konesans de la pawòl de Dye. Nou te konprann li konsa tou pastè. Wi. Nou te konn lè nap leve nan levanjil nou jwenn levanjil la preche moun ki te la avan nou yo. Nou te panse se lò konsa pou jwenn le ou fè levanjil ou sanktifye yo nan gras Bondye wi. Alòske sanktifikasyon vrèman senp. Wi, kounye a si ou pa m al fè yon misyon. Kote wal fè misyon nan yon bon machin, ou pa ale nan bwa fouye, ou ale nan yon bus klimatize, yo diw sa emisyon? Ou panse sa tal nan piknik? Yo diw nan piknik ou ta ale sa emisyon? Moun nan ap byen nòmal, lal nan frechè, tankou pou yo menm, pou wap toutan poutan pa nan mizè, ou pap soufri, ou pap sèvi Bondye. E nap tèmine avèk, m pral pale Sevadin poun tèmine, nap di dènye mo sa, nan menm konprann li, e bon mizik bon bagay. E n ap di dènye mo sa e n ap di dènye mo sa Labib di sa Gon jou pou m kriye Gon jou pou m rejwi Gon jou pou m soufri Yon jou pou m kè m kontan M gen alegrès M gen alegrès Dam ou konprann sa byeneme Se yon lè wi Bib la pa di m gen pou m pase tout vi m sou tè a fò m ap kriye non Tout vi m sou tè a pou m ap soufri non E la fè si m wè soufrans mwen ap pèdire, m dwe m dwe pran vi m, m dwe fè yon analiz de vi m, kòman m ap kòman m ap sèvi Bondye, èske m rasyonèl? Paske sèvitè ki rasyonèl mete pawòl Bondye an aplikasyon. Paske sèvitè ki rasyonèl kèlkeswa aksyon l ap poze, li li konsilte tèks de lwa, asavwa Labib pou konn kisa kisa ki se volonte Bondye. E sa kap rann ou rasyonèl wi. Se lè w e lè w dakò pou w konn sa k se volonte Bondye. Lè w konn sa ki se volonte Bondye a ou fè yon chwa ki rasyonèl. Paske lè w fè yon chwa selon Dye, pa gon pa gon bagay ki ka pi rasyonèl ke yon chwa selon Dye men mezanmi. Moun sa yo te gntan konprann. Pa gen anyen ki ka pi bon. Se sa k fè ou pa wè kisa e Jozye te di? Jozye ap sèvi ap pale a pèp la Ou pa ka mache avèk Dye pou echwe men byeneme. Lè w fè chwa pou mache avèk Dye se yon chwa ki rasyonèl. Mache avèk Dye è rasyonèl. E lè w ap mache avèk Dye men byeneme ou pa ka regrèt, ou pa ka regrèt, pa p gen regrèt. Vous n'aurez point de regrets en marchant avec Dieu. Enòk a mache avèk Dye, Enòk fi tanmen. Eli a mache avèk Dye, Eli fut anlve. Jozèf a mache avèk Dye, sa k rive Jozèf? Non, Jozèf pa anlve, Jozèf beni, Jozèf beni, Jozèf beni. Jozèf mache avèk Dye, Jozèf beni men byeneme. David mache avèk Dye, sa k rive David? Li beni. Jacob mache avèk Dieu kisa ki vle di Jacob Jacob beni mwen menm tou m mache avèk Dieu m beni m beni sou tè sa e nan le syèk aveni e nan le syèk aveni joure se kon apèl la vi etènèl fè plas sa pa nou pou n tèmine alò chè zami se pou se pou vou dir ke e la rasyonalite nan la vi kretyèn nan li bon anpil pou nou chak e panse yon lòt jan, aji yon lòt jan, e sèvi Bondye yon lòt jan. Petèt jan otrefwa yo te anseye nou a la a la lumière de la parole de Dieu, lè nou konsilte pawòl la, nou wè ki verite ki ap degaje anndan pawòl la, nou menm tou nou oblije chanje fizi nou, depo yo. E nou di w mèsi deja paske ou patisipe, ou pran pasyans avèk nou, ou swiv emisyon an jiska jiska lafen. Nou remèsye ou, nou espere deja ke w ap like, w ap pataje ak tout moun epi li bon pou pataje gen gen yon dènye kòmantè ke n ap n ap li pou nou. Lè wap mache avèk Dye wap fè anpil pwofi. Egzat. Wi, lè wap mache avèk Dye wap fè anpil pwofi. Egzat. Lè wap mache avèk Bondye vrèman, wap fè pwofi. Paske Pòl rekòmande, li di, se pou se pou legliz la pwospere a tou zega, kòm pwospè leta de lè rav. Se pou legliz la pwospere a tous ega kòm pwospè leta. Premye rezo wè l pa di li pa di li pa di paske l konnen pou w pwospere a tou fò nanm ou dabò dwe jwenn pwosperite pa l la. Alò pou sela chers amis nou envite ou jedi pwochen Dieu voulant pataje avèk nou moman sa a ti tan an dòdinè nou toujou la a setè pou nou kapab rantre nan travay Bondye danble Fò m fè yon ti vide, fò m fè yon ti videyo tou kout pou m lage sou sou sou sou sou YouTube la sou pou tout moun ka wè.